Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay haitipremcom yo ak gwo tristès, kè sere e bouch pa gou menm ke nou antre lakay ou pou jodi dimanch 12 mas 2023 a avèk yon nouvèl videyo tris ke nou pote pou ou la paske son videyo Tèt chaje nan moman nap fè video sa ebyen dlo pa ka sispann koule nan zye nou paske aprè sa nou wè kap pase antre bandi ak e donk e sila yo ki yo menm pa gon bout zam nan men yo pou defann tèt yo enben fwa sa nap mande ki kote lapolis ye ki kote leta a ye pou bandi alèz nan yon peyi ap kòche moun konsa ap koupe kou moun konsa epi filmel metel sou rezo sosyo. Medam e mesye yon video kap fè la une sou tout rezo yo la kote bandi nan ti tanyen mete la pat sou sitwayen sa wap gade nan foto a ebyen nou pa bezwen diw ki kalite krim krim sa ye pou sila yo ki wè video a deja humm son bagay ki tris nap mande eske se moun nou ye jan Kay te dil la Eske se moun nou ye vre paske gen de bagay kap fèt gen de aksyon ke ayisyen ap fè ayisyen parèy yo fòk ou ta gen kè pou chita ap gade on tèl aksyon on tèl krim konsa nan yon videyo ki sou tout rezo sosyo yon kote ke tout mond lan konekte Enben nou pral envite ou tande deklarasyon jèn sa avan menm bandi yo gaspiye misye kote l tap pale e yo tap fè l di yon ekip bagay Petèt ke se pa t ak konsyans li men li pa gen lechwa l oblije di yo. Nou pral fè w tande koze. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la, enben lapolis ki yo menm fon gwo kou la kote yo arive mete lapat sou 3 sòlda oubyen 3 bandi nan lafito anben e gwoup gang sa a k ap teworize nan lafito se yon gwoup gang ki li menm ap dirije pa chèf gang Makès. Enben makèt sa se izo baz 5 segond ki plase misye e jodia la lapolis arive mete 3 bandi sa yo anba kòd nou pral envite w gade foto yo nou pral envite w gade foto yo e donk se 3 nèg sa yo la nap gade a se yo lapolis mete anba kòd enben nan moman nap pale la izo gen pwoblèm izo panike dyare preske touye izo. Paske lè w wè ou gen 3 sòlda yon sèl kou k tonbe anba men Lapopo, nou pa bezwen di w, gen moun ki di poukisa Lapopo pa tou mòtèlman blese nèg yo, paske lè nèg sa yo pran polisye yo pa gen pitye, enben lapolis ta dwe tou fè l yon fwa, yo pa t menm bezwen anonse yo te arete bandi, se sa anpil moun di, paske lapolis la pa gen kote Prizon pa gen plas ankò pou bandi sa yo depi ou kenbe yo enben tou fèl on fwa pow pow pow se sa anpil moun ta swete bon antouka nou pral envite w tande koze nan videyo sa medam se mesye ou sou tvlakayhaiti.com jodi an se dimanch rete konekte ak kanal la nou bezwen rive 100 mil abòne nou konte sou sipò chak grenn moun enben pou sila yo tou ki deja fè pati de fanmi tvlakay la nap di w mèsi pou chwa w e mèsi le fè ke ou fè nou konfyans nap tounen. Vwala e antouka se serye hein avètisman sa trè trè serye medam mesye e mwen menm lèm gade video sa teknikman e dlo paka pa soti nan zyew paka pa kriye medam mesye rezon jan nou dil se ayisyen nou ye mesye gang sa yo nèg mesye sa yo son ekip animal yo ye son ekip bèt yo ye son ekip bèt sovaj yo ye paske rezon an se paske se pa nòmal pou non sèlman ou fin asasine yon moun, yo fin tiye jèn gason an pi yo imilye l ankò medam mesye. Bon nou fò tande videyo an men nou pap moutre w pati kote ke yo fè zak la. Ou kapab konprann. Ok ann jis tande sitwayen an avan ke yo fè aksyon an. Voye mesaj la pou Dedeyo m mwen. E silvouplè Dedeyo silvouplè nan komin kabarè. Ti cha se pwoblèm lap bay. Pede pran moun pote bay nèg sou matla touye se trafik lap fè se trafik lap fè mwen menm mwen menm efezyen menm ki voye mesaj sa se trafik lap fè pede fè pran moun al depoze 100 dola ameriken Pran moun depi moun nan bay li pran li potel bay nèg smat la pral touye e trafik senpman ticha ap fè. Eske ticha pran pakèt inosan poul bay nèg smat la ou pou yo touye anba. Bon sa chèf sa sim diw sa nèg sa yo krim senpman yo fè m pa diw m pa kanpe prezans ou la m diw konsa yo yap fè yon rinyon e 3 ticha ti pou antre nan ti tan 1 m tande pou yo vin sène nou m te nou te mèt te touye moun mwen m te tande bagay la. Mwen te kite gwo patnè m alèz nan bò Matino, gwo patnè m. Vwala, donk pou n rezime pou ou, la ou kapab wè, sa se premye videyo kote ke bandi yo ap fè misye pale, y ap fè l di yon ekip bagay, ok. Ki petèt sa, ki petèt vre, ki petèt pa vre. Men sa se premye pati an, men dezyèm pati an, medam mesye, m pa bezwen di nou plis, nou menm ki leve Ayiti, nou konn kòman nou te konn touye poul. Nou konn kòman nou konn touye poul, m pa bezwen di w plis. live yo filme bagay lan kote ke yap pase a laksyon ok men li enpòtan jan nou dil silvouplè nenpòt moun ou ta wè ki lage video sa kote yap touye misye an repòte paj la se enpòtan e sensèman mwen menm polisye sa yo mesye m pa konn sa nap tann m pa konn sa nap tann pou nou fini avèk gang yo mesye sa yo m pa konn kisa yo fimen e paske men se su e sèten yo pa moun sa se su e sèten. Yo pa konn se bèt, nou pa menm oze di yo bèt, paske lè w di yo bèt, se yon ensilt ou fè a bèt yo. Mesye, an nou avanse. E Diminiko pa p di, e oditè oditris chanèl Moun Afè Bon TV, nou t ap swiv kòman, enben, e sitwayen an, yo te pran plezi, mesye yo te pran plezi pou yo fè l pale san oken pitye. Seke yo pa konprann son moun menm jan avèk yo, ebyen apresa yo egzekitel, se vrèman douloure, e nou tap swiv mesye sa yo menm ki yo menm pran posesyon wout nasyonal nimewo 1 an onivo titan 1 lafito, mesye sa yo kiyès ki enstale yo nan zòn nan, se gwoup izo a, izo vilaj de dye 5 segond, se mesye sa yo ki gade wè leta pap regle anyen e yo pran kontwòl wout la e depi lò pa janm genyen vrèman yon operasyon ki mennen pou ta eseye deloje nèg yo okontrè e cha blende yo yo konn rete nan yon bò bandi yo menm ap opere nan lòt bò e polisye yo plis pè pase bandi yo pa gen cha blende polisye yo menm yo gen cha blende epi yo e pwouve malgre yo pran fòmasyon akademik yo pwouve mesye yo yo pè yo donk se sa se la mwen di nou. E weekend nan la, semèn sa avèk jisteman de nouvèl pozitiv bò kote lapolis poukwa pa e bandi ki arete, bandi ki tonbe menm si kan menm semèn dènyè te gen afwontman nan plizyè zòn nan plizyè zòn nan è metwopolitèn nan men nou kapab di kan menm nap boukle weekend sa avèk anpil enfòmasyon pozitiv kote ke plizyè bandi tonbe, plizyè bandi jwenn arestasyon yo, e plizyè bandi ki yo menm relatif avèk gwoup de gang Izo a o nivo Lafito, e plizyè bandi nou konnen ki gen rapò avèk gwoup de gang e Savyen o nivo di depatman de Latibonit te vin jwenn arestasyon yo de la, se le ka de e bandi sa ki li menm te enplike nan asasina plis pase 6 a 7 ajan polisye nan pale de 25 janvye pase a ebyen yo lapolis arive arete youn nan mesye sa yo ki te patisipe nan jisteman asasina polisye yo kanmenm de trè bòn nouvèl men san zoubliye mèdam mesye plizyè bandi ale goupizo a ki jwenn arestan a fè o nivo zòn lafito titan 1 ebyen ansanm de enfòmasyon sa yo se de enfòmasyon pozitif kanmenm ki fè ke nou kapab retwouve lespwa pa rapò menm si le Kanada di medam mesye yo deziste pa rapò dosye peyi Dayiti men ke men de tan a ot nou wè ebyen gen kèk gwo kout kap gen kèk gwo kout e filè kap fèt la bò kote lapolis kan menm nap di bravo sou pwen sa e sou le plan pozitif kan menm gen kèk gen kèk e enfòmasyon kan menm ki pral fè souri soti nan lèv nou pa rapò avèk e odela de jan sitiyasyon an li ye nan peyi Dayiti e Salomon. Ebyen, Leonel, n ap antre tou dwat avèk enfòmasyon yo. Nou konnen lapolis bò kote pa l ki pap dòmi, malgre fèb mwayen yo, malgre nou konnen tout pwoblèm ke y ap konfwonte anndan peyi a, men sa pa anpeche ke yo kontinye bay sèvis ki se pwoteje ak sèvi ki se misyon pa yo. 3 nouvo manm gang Lafito nou konnen depi kèk tan la k ap bay pwoblèm andan zòn an di nan direksyon nò a enben nèsye yo yo achte zòn sa lajan kontan. Laprès nasyonal Dayiti nan kad operasyon ki batize Tònad 1 an pwosede avèk entèpelasyon nou kapab pale Duperval Sonel Decoline Moïse e Billy Alexis jedi 9 mas 2023 an pou prezime enplikasyon yo nan 2 zak kriminèl ki pèpetre nan zòn Kanaran, Lafito, Titanyen. Notaman masak ki te fèt nan Sous Matla a, mwen gen anpil moun ki pa pale de sa Leonel, kote te gen anpil moun ki ta rive tonbe, anpil moun ki ta rive mouri nan masak sa ki te fèt nan Sous Matla Mwa novanm ki sot pase la Leonel nou pa kapab bliye nou konnen depi lè gouvèlman Ariel Henry sa depi lè akò 11 septanm sa te fin siyen se masak sou masak ki te fèt o nivo de peyi a efektivman vre nou te konnen lè n ap pale de masak ebyen masak la te fèt lannwit 29 novanm 2022 a nou kapab pale du pè valsonèl de kolin moyiz ak bili alexis 3 prezime bandi manman gang Lafito jwenn arestasyon yo jedi 9 mas la. Selon lapolis, prezime malfektè sa yo, yo enplike nan plizyè zak kriminèl kidnaping ki fèt Kanaran, Lafito, Titanyen, spesyalman masak sous Matla nan nwit 29 novanm 2022 a. E men pandan n ap pale de masak la, nou p ap bliye tou, depi lè nèg yo fin siyen akò 11 septanm nan, nou sonje masak ki fèt Laplèn e dot ankò Jodia la bravo ankò yn fwa avèk la polis men gen anpil moun a chak fwa nou tande ya arete mesye sa yo wè yap site non yo yo fè referans Leonel avèk komisè Muscadin paske yo ta di ebyen komisè Muscadin lè lap nan arestasyon tap tande mòtèlman blese ebyen a chak fwa yo arete bandi gen anpil ebyen kote Muscadin ye ya lap manje danl men anpil moun ap di Poukisa se pat Muscadin ki te kite arete mesye sa yo paske lè isi patap gen arestasyon pou nap reprezante imaj o mwen nou tap pè bay imaj san yo ou tap tande mò tèlman blese men enben enben nou kapab di byennere pou yo Leonel yo men se pa anba men Muscadin ke yo tonbe men nou wè lapolis yo men ki arive fè yon gwo arestasyon o nivo de zòn Lafito men sa pa anpeche bandi yo kontinye ap simen laterè Leonel. Bon, nou kapab di, sitou apre ke Le Canada fin deklare, eben yo deziste pa rapò a dosye peyi Dayiti a, e finalman, tout moun konprann, se nou menm ki pou mete tèt nou ansanm, se lapolis nasyonal, se polisye yo nou gen la a, pou nou jisteman bat men, bat, yo di bat men ankouraje chen, pou nou kanmenm ankouraje, se bò kote yo pou nou mete nou, se bò kote ti mesye FADH yo pou nou mete nou, pou ke nou òganize nou, pou ke nou bay peyi a sekirite. Menm jan w ap wè, menm jan w ap wè enspektè divizyonè, eben, komisè divizyonè FARD e Xavier Ceid, li menm li arive komèt yon ak istorik, pou m pa di ewoyik, eben, tout moun konprann, se pou nou mobilize nou, pou ke nou wè kisa n ka fè, paske Peyi entènasyonal la pa deside fè anyen pou nou se nan farin yap woule nou. Sak fè lòske la polis yo yo arive e arive jisteman fè gwo kout filè sa yo kan menm nap felisite e nan kad e men aksyon kap komèt bò kote la polis la menm si gen sèten ladan yo ki an konivans avèk bandi yo men nou wè egalman menm Sèten polisye ki an konivans ak bandi yo, nou wè lapolis nasyonal arive koumanse detekte yo e koumanse arete kèk ladan yo. Lè w pran egzanp, kouzen, m pale de frè Vitelòm nan, ki li menm se yon ajan, ajan Simo, e lapolis sot arete la pandan semèn nan, kan menm nou di bravo, byen ke gen moun ki di sa kab rive li pa gen anyen awè avèk li, men kan menm, daprè enfòmasyon ke nou chèche konnen, sa fè konnen misye li menm li an konivans toujou avèk frè li Vitelòm Ebyen, se nan kad sa li menm te menm rive arive nan polis la. Men sepandan, ansanm de tout kout nòt pozitif sa ke lapolis la li menm li arive ranpòte pandan dènye jou sa yo, ebyen, met sou sa nou wè kanmenm lapolis la kanmenm an gwo ki arive kanmenm a peti a peti ki ap eseye wè sa l ka fè pou ke yo kapab jisteman wè nan kèl mezi yo kapab, ebyen, te rive frennen aksyon bandi yo menm si pou Frantz Elbé se pa sa l ta renmen men de tan zawont nou wè polisye yo menm lè e lè yo fè yon gwo kou lè e lè yo komèt yo komèt yon aksyon sou bandi yo lè e lè gen kèk bandi k tonbe lè e lè e gen kèk bandi ki arete kan menm nan ka sa men sitou pou men bandi sa yo ki yo menm te okipe wout e e Lafito Titanyen an se lè mesye ki e ki spesyalize yo nan detounen kamyon machandiz kidnape moun e sak fè nap wè ebyen wout nasyonal nimewo 1 an o nivo lafito zòn sa li okipe men pami gen anviwon 3 nan mesye sa yo ke lapolis arive arete kanmenm sa ki pral bay kanmenm yon andousisman sou wout nasyonal nimewo 1 an ki mennen a kabarè akayè ki rive nan depatman latibonit la Kanmenm nan ka sa a nap di kanmenm bravo. Nou pale de Duperval Sonel, nou pale de Decolin Moise, egalman Billy Alexis, ansanm de 3 prezime bandi sa yo ki fè pati gwoup gwoup 5 segond lan. Nou konnen gwoup 5 segond lan se Izo kap komande l. Ebyen mesye sa yo ebyen yo tal elaji kò yo sou kot sou kot dè Zakadè an pou yo ta pran kontwòl wout la. Ebyen sa vle di bandi Izo pèdi anviwon 3 sòlda ke lapolis arive arete. Donk La kesyon ke se poz, eske kounya kan menm la jistis pral fon pral kapab kenbe mesye yo, eske pap gen fo jij ki pral e jisteman fè libere yo kontre ranson, eske nou pral jwenn dè jij ya pral bay 50 mil dola ameriken, 30 mil dola ameriken, 20 mil dola ameriken pou libere yo, nou pa konnen men lesansyèl nou swete lòske lapolis arive e fè gwo gwo kout filè sa yo ke jij Yon seri de jij kòwonpi, yon seri de avoka pou e m panse ke yo pa kanmenm gade sa ki rele etik pwofesyonèl, menm pou la moralite dè nòm, yo va e pa eseye defann mesye sa yo pou libere yo, pou jij pa eseye pran kòb nan yo pou yo libere yo, men yo pou yo kapab pije pèn yo, paske nou konnen souvan kidnapè yo konn rive nan prizon yo pa rete, jij e pran kòb nan yo pou libere yo e yo souvan konn jwenn avoka ki fè valwa ke yo pa koupab e souvan yo libere yo sitou lè yo pa jwenn lè kòdonye li yo konn disparèt oubyen lè lè akizasyon ki pote dosye polisye yo konn genyen kont yo a li pa kenbe souvan yo konn libere men kanmenm nou ap di bravo ankò fòk nou rete nan sou ang pozitif la pou ke nou ta ankouraje polisye yo paske se yo nou genyen nou wè le Kanada pa okipe nou OEA pa okipe nou caricom pa okipe nou kanmenm n ap kanpe rèd dèyè polisye nou yo Jèn gason sa nap gade la menm misye, misye se se yon timoun ti tanyen nan zòn nan zòn sa ke bandi fè bat misye, mesye gang yo yo bat li yo imilyel men ou kapab wè foto an nou wè videyo an mwen di nou sivouplè depi n ta wè yon moun lage foto sa sou fesbouk ekri moun sa jourel ekri moun sa mandel retire videyo sa medam mesye videyo a two orib pou nou menm ayisyen ok li vrèman orib Kisa video sa ye Salomon avan ke nou bay plis detay? Enben, nou kapab di Jimmy, enben nou kapab di jèn gason sa nap gade la, se e se nèg ti tanyen ki kenbe l, yo fè l pale, depale, li pale, depale, aprè yo rache l, aktyèlman la depi w se moun Kabarè sous matla ou paka tante travèse lafito sa vle di titan e kanaran eske vrèman moun ki di yo chèf ayiti yo deside pou bandi pran kontwòl blòk nan antre nò kapital la nèt menm jan ak antre sid la sa vle di bagay yo tris bagay yo dejenere se fè map di pafwa Lè lapolis la ap kòde gon lòt gwoup menm k ap dekòde pandan ke yo nan bat bwavo paske lapolis arete 3 prezime bandi nan zòn nan pito enben nou wè mesye yo depote lapolis pase pou kout filè la dimi enben pa la swit ou wè mesye yo se men se sa yo bliye yo pa fè enben sitwayen nou k ap viv nan zòn E nan zòn sa yo, e sa rive lepli souvan nou wè sa pase zòn Pò Jak, sa pase Pènye, Tòsèl, lòske lapolis al mennen operasyon, enben jodi a la ou kapab wè pa rapò avèk kestyon enben nou konnen 3 prezime bandi nou sot di la enben ki arete nan zòn Lafrito ki se gang Kanaran enben jodi a la menm kote a tou Djimi wè jenn gason sa Ebyen yo pran to an mezanmi si n ta wè imaj sa bagay mezanmi kilè wè kou mezanmi bay la bay la vrèman map mande jan Jimmy di an mezanmi evite pataje vye video sa yo bay lòt moun lè lòt nasyon ap gade poul konnen se ayisyen fason nou pran tèt on moun nap koupel nap wap di se monchè bagay la tèlman terib map gon mizik ki te di Men eske n pa moun ankò, nou genlè pa moun ankò jodi a, vrèman, vrèman tris Jimmy Leonel, se vrèman konplike de jou an jou.